Bonjou, bonswa la fami! Avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Eske tout moun anfòm? Alò, nou gen yon ti pwojè pou ou la, men ekoute, sa va prandr di tan. Apre mwa novanm nan, enben pral gen anpil gwo bagay sou chanèl sila a diran mwa desanm lan. Alò, n ap salye tout moun ki nan entènasyonal la, moun ki renmen tande e gade RL Prod alafwa. M gen yon zanmi m ap tchat avè li. A chak fwa nou fin pale li di m ke son privilèj paske bon yon moun ki gen anpil moun dèyè l konsa epi li menm mwen ba l yon ti tan kanmenm pou l pale avèk mwen. Non! M pa wè sa non paske se mwen k ap mache dè fanatik yo. Se nou menm ki RL prod. Se pa mwa ki si RL prod. Konpranne byen. Alò se pati pou vòtre emisyon. N ap kòmanse avèk yon ti videyo ki rive jwenn nou. Eee se de notre konfrè. Mediapam TV, euh sa sè pase o nivo de Mòn Tomond. Y a sèten ki diz ke Mòn Tomond li twouve li nan departeman di Nò. Men pa bliye gon komin ki rele Tomond ki li menm tou sitiye li nan departeman di Santr. Mòn Tomond, ebyen fò n di ke gen yon klan malfèktè, yon klan asasen, yon klan vòlè ki fòme la a. E nèg yo pran malen plezi Chak jou pou depouye moun de sa yo posede. Y ap fouye maten, midi e swa. Epi kès ki se pase? Popilasyon an fon pote boure. E aparaman, nèg sa yo, yo sanble vòlè a bout kouto. Tande byen sa k pral pase. Gen plizyè. Lè popilasyon an pote boure, ebyen, nèg yo kouri. Men. M gen presyon chak bagay mal ki pase, ki ta kapab petèt yon byen pou sosyete a, yon mal pou bandi yo, sa se de preferans yon sòt dadrenalin pou yo. Nou konn sa fè m di sa? Pou jan bandi mouri nan peyi sa. Pa egzanp ou wè lè Jovenel te konn ap pale l di. Lavi bandi kout kout kout kout kout kout kout kout. Men kounya m wè yo dire papa. Yo dire. Y ap fè lapli e lebotan. Men, sonje gen yon pakèt gwo towo ki te la. Djèdelmi, Labanyè, Kolonbri, patati, grenn sonnen, patati patata, lòt lòt. Anèl, dènyeman la a ki tonbe. Men apre sa m wè lòt yo la, y ap kale kò yo. Brèf, sa vle di ke Leta a. Se li menm ki an fayit. Leta pa kapab jwe misyon li. E pa bliye nou rive nan moman kote ke kèm si fòs ou genyen nan peyi an ki se lapolis, m pa anvi di lame a, paske nou pa vle ba l ekipman li menm. Men li pa kapab mezire li totalman ak bandi yo. Kounye a la gen yon bagay nou. Anpil moun ap di ke ben ekute ba nou fòs entènasyonal. Anpil lòt ap di non non non nou pa ka nan bagay konsa se lokipasyon. Nan 2 ka yo mwen m dakò avè nou. Mwen m pa la pou m fè deba, m pa la pou m polemike ak pèsòn. Chwazi sak bon pou ou a. Lè nèg yo vini la a, ebyen, yo pral met pye sou kou nou. Se sa anpil moun di. O, yo pral okipe nou. Yo pral konprann ke se lakay yo yo ye. Yo pral fè yon seri de bagay. Yo pral maltrete pèp Ayisyen. E, dènye bagay, se ke, lè yo prale, y ap kite yon peyi nan kawo. Paske, nou pran anpil misyon. Men nan fen misyon yo, se kawo. Men, an revanch! Èske nou ka rezoud pwoblèm nan? Èske jounen jodi a la yon nèg kap di li pa vle blan nan kisa l ye? Depi w pa vle blan se ke ou vle bandi a wi. Ou pa konprann non. Depi w pa vle blan ou vle bandi a. Men mwen menm men kisa mwen pwone. Map mande piblikman jodi a ak Lèzetazini, Kanada, antre parantèz Loni paske se moun sa yo ki Loni. Tanpri silvouplè èske nou ka sispann jwe ipokrizi avèk moun? Tanpri silvouplè. Eske nou ka sispann jwe ipokrizi ansanm avèk moun? Ou gon pèp ki bò kote w la pèp la ap kreve i pa nòmal ban m di n on bagay alò pwoblèm ki gen la si yo bay lapolis la ankadreman yo dakò ak lame nou an yo ba nou ankadreman disi 1 mwa an fè bagay wè bandi ap chante katamwa. Nan peyi sa la a, tout nèg t ap met kò yo nan yon twou. Tout t ap met kò yo nan yon twou. Men non, blan an li menm li di w, a se li k pou vini. Bon ban m di nou yon bagay. Nou pa wè sa Larisi te fè Mali kado kòm materyèl, kòm cha? An kòm si pou Kanada pran sa a, menm si se nan yon kontra l pran sa l voye ba nou. Sa vini jodi ti lapli gen tan fè deklarasyon demen pou l di o, sa l bay yo voye ba Babekyou, sa pa ka kenbe. on bal M 14, on bal AK 47. Kòm si bagay Minustah te gen nan men yo a. Non pa ka gen yon 5 a 6 konsa. L'ONU pa ka vote la pou l di bon, ban m voye yon 6 Ayiti byen ekipe. Lè m rive nan vilaj la la, m nik pa sou yon radyo kominikasyon la m di, moun ki konnen yo inosan, ban m zòn nan. Lè m rive anba la nan yon seri de zòn bandi kontwole, moun ki konnen yo inosan. Banm zòn nan. Men sa pap fèt. Ou pa konprann non. Paske yap kenbe nou nan sa n ye a. E nou fèk kare ladann. Reziye nou viv ladann. Pa plenyen. Pa plenyen. Jounen jodi a la ou menm ki tap manifeste nan lari. Kap di pou blan pa vini. Lè yo kidnape pitit ou. Pa plenyen. Pran afè w pou kont ou. Paske se nan lojik soufrans endividyèl la nou ye. Nap pran kout kouto nou pou kont nou. Eske nou konprann. Paske m wè nou nan lari an. Sa pou nou mande a nou pa mande l. Sa pou nou mande a nou pa mande l. Poukisa la polis la pa ka gen bon jan ekipman nan men l. Poukisa lè nèg yo al fon operasyon yon kote, lè yo lanse yon gaz lakrimojèn, ebyen pozisyon bandi an ye a, pou se pa touse l ap touse pou menm 30 minit. Sa k ap pase Ayiti la, l pa diferan de sa k ap pase Lasiri. Li pa diferan. Jounen jodi a eske nou wè l? Tout moun kanpe dè do Likrèn. Ayiti li menm ap soufri, li bezwen yon ti èd, li pa ka jwenn li. Eske nou konprann? Epi yon pakèt nèg nan politik ap rara. Mwen menm, kounye a e pou blan an k ap koupe viza e pou l ta voye madanm a pitit vini tankou jan nèg yo ap pwone sa. Eske nou konprann? Pasons a otre choz. E m ta kapab di se yon bòn nouvèl kanmenm. Men nan tristès lan, ou jwenn yon ti bòn nouvèl. Frédéric Dupoux, le cousin de Mickaël Benjamin, il est libéré dans la nuit du mercredi 18 octobre 2022. Enfòmasyon ki konfime pa bò kote redaksyon Radio Télé Caraïbes ki di li pale ak youn nan pwòch viktim nan. Liberasyon sa a fèt an kontrepati yon ranson kote moun pa konnen kantite kòb yo bay. Parenn maryaj Mikaben yo te anlve vandredi pase a nan Koray, ebyen fòn di ke se yon zak ki trennen dèyè li anpil repèkisyon dirèk e imedyat sou fiyèl li, daprè sa anpil moun fè konnen. Yon bon nouvèl pou fanmi li, men ki li menm tou plonje nan yon tristès depi lanmò atis Mikaben. Antouka fò n di ke anpil atis te te pran lapawòl, tankou Ti Djo Zeni, pou te mande liberasyon Frederick Dupoux, paske nèg yo estime ke se kidnaping li ye an kèlke sòt ki kapab genyen yon ti kas enpak sou Mickaël Benjamin tou. Atis la te pale pou te mande liberasyon Dupoux e anpil lòt atis te jan nou di w sa. E sa te sisite yon polemik. Quelle est la polemique? Beaucoup de gens disent que Izo Village de Dieu ta konplis oubyen se li menm ki ta pwovoke lanmò Mickaël Benjamin parce que le type qui a été kidnappé s'agissant de Frédéric Dubout se ta nèg Village de Dieu yo ki te kidnape l. Yon akizasyon. Izo vilaj de dye voye jete e ki an ap profite pou alume son kontrefe. Izo izo izo izo Men ayisyen ap toujou et ayisyen Humm pandan yon bèl atis konsa fin mouri ok tout peyi a tris Kounya la sa nou vle fè kounya la son buzz nou vle kreye. M tande yo kidnape kouzen l Sa ka rive yo kidnape kouzen l vre M pa di yo pa kidnape kouzen l non M wè gon jounalis fatra Jounalis sa pa jounalis Gon fatra Canada Yon fatra sal Ki rele John Colon Morvan E pa pa nou an e M pa fin konn non fatra sa yo byen Li rete li di Izo konplis nan lanmò Mikaben Gon kouzen Mikaben ki lan men m Sa vle di, kote ou ta pral al aprann jounalis la, e, m ta renmen konnen l. Hum, ki prèv ou genyen ki fè w di, se Izo ki kidnape fanmi Mikaben, li t ap pale avè m nan telefòn, li t ap negosye ansanm avè m, a Izo e? An m di nou yon bagay, m fè videyo sa a, M'en vann fatra. E pa kom si pou m mande ou padon. Non, bon fatra sal ou ye. M pa fè video sa pou m mande okenn ayisyen bagay. Paske m wè gen mizik mwen lè m fè mizik mwen, m wè gen moun ki reponn ki di, oh, e ou te mèt te fè 10000 mizik pèp ayisyen pap janm padone ou. Bon pèp ayisyen, tèt yo. Yo pa ka gide tèt yo, yo pa ka padone tèt yo. Bon, ki, bon, ki sa yon Ayisyen ka fè pou mwen? Nan ki, li ka, li ka beni m? Li ka fè m beni? Li ka fè m modi? M pa bezwen benediksyon nan men Ayisyen. Wè. Ou tande? Kounya nèg rete, jounalis m pa konn kilè kibò yo pase yo jounalis, sa kap fèt wi yo nèg di ok Izo kidnape kouzen Mikaben. Nou pa konn mizik m te fè a, met pye atè a, lè m fon bagay m kanpe dèyè l, se pa baz ti limena. Nou konnen si lè m te konn kòmsi lan mouvman bagay pete kout bal, Sil te la menm mtap di wi lèm te konn bay bon pandan map gen bagay atis mwen la e milyon sou milyon men dènye mizik mwen fèk soti la hit. Konbyen moun li ye la m te wè la m te wè la 280 mil moun wi m te wè li te gentan a 280 mil moun wi sam di a m soti l wè sa vle di tout bagay izo izo izo wè mikaben. Mwen menm depi m piti ok m jwenn nèg sa yo ti djo tout nèg sa yo ali e fanatik nèg sa yo m ye m toujou ap swiv yo tout bagay sa yo wap wè mikaben ayisyen pat janm ap pale Ou sot tande izo vilaj de dye an nou travèse nan lòt dosye pou kou el ye la men jis avan nou pran lòt dosye yo fòm di nou ke m gon videyo videyo sa li fèm ri. Wè, li fè m ri wi, paske lè m gade m wè yon dominiken, yon sòlda dominiken ki li menm kenbe yon drapo ayisyen nan men l l ap chire l. Ki sa w t ap atann ou? Si m te wè yon sòlda dominiken t ap monte yon drapo ayisyen ki t ap chante im nasyonal peyi Dayiti, m t ap stipefè. Men, sa se sa k ap fèt chak jou. Se sa k fè m di nou ke. M just pa renmen peyi yo. M gen dwa travèse la mete pye m bò fontyè a m al regle yon bagay. Men m pa nan al rete nan peyi moun sa yo. Chak moun genyen tanperaman pa w. Chak moun genyen fason pa w. Wè la a, m ap viv la a. E se sa k fè. M aranje m aske pou m viv. On nèg gendwa fè on bagay m kritike w. Men m pap enmi w pou otan. Ou menm ou ka chwazi pou enmi m. Ou ka chwazi pou ekstèmine m. Je suis désolé paske je fè un travay ki n pwotèj pa l'acte négatif posé par quiconque. Depi nèg la fè bagay la l pa bon, m just di. Li pa bon. Isit kwa ki a fe sa. Fini. E ti peyi sa a mesye. Nou mechan. M pa we ki sa nou ladann la pou n pa ta ka viv. M pa we ki sa nou ladann la pou neg politik yo pa ta kapab jwenn yon akò politik pou peyi sa a vanse. M pa we ki sa nou ladann la pou bandi yo pa ta di nap antann nou pou ke peyi sa a nou fel mache tou. Nou mechan anpil paske nou tout pwouve ke se pou entènasyonal la n ap travay paske entènasyonal la li menm se enstabilite a l ap pwone e nou menm nou fò nan enstabilite a paske depi yon peyi y ap kidnape malere y ap fè malere pase mizè y ap bloke gaz nan yon peyi en epi moun k ap bloke a se li k ap pran pou l vann e lè l pran l pou l vann ni Li pa vann ni pou l soulaje popilasyon an. A monchè, se tris. Se tris. Hein? Nèg politik yo, depi yon trantèn dane pou yon peyi y ap vire l tounen l, y ap koupe souf yon peyi konsa. Èske w panse nou ka viv nan sa n ye la? Hein? Tout moun bezwen viv mesye. Nou bezwen viv. Ariel moun bezwen viv bandi yo moun bezwen viv nèg politik yo moun bezwen viv fòn bay moun yon chans pou yo viv tou nan peyi sa mesye li pa pou nou sèlman sispann fè rara paske sa nap fè a la li pa rele politik li pa rele defann kòz ayiti se afè pa nou nap defann arete avèk sa. Antouka merci la famille kom toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi proch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pouce bleu an pou nou dir ke vous appreciez le travail puis après qu'est ce qu'on dit à la prochaine.